Komisè Jacques Lafontant ekri direktè ministè afè etranje ak kil la pou l di l pran tout dispozisyon nesesè pou Armel Lafleur pa egzèse fonksyon pastè pandan yon bèl bout tan, yo menm yo ava detèmine. Bagay yo anpil. Bò kote pa Premye Minis Ariel Henry, bagay la konplike pèp Ayisyen. Depi yè, PM nan ansanm avèk ti sak li nan do l, l ap pwonmennen chèche 2 chanm kay pou l lage moun Wo Konsèy de Tranzisyon yo. Li di l pa pral avè yo nan Palè, li pa pral avè yo nan Primati. Debake nan Otèl Karibe nan Petyonvil frèzesè byeneme, responsab otèl la di PM tanpri souple wi, pa vin mennen nou kot zonbi a te gen tranche ansanm avèk moun Wo Konsèy de Tranzisyon yo. Degaje w chèche lòt kote wal enstale. Ebyen medam matmwazèl e mesye, 3 manm Wo Konsèy la ki pral pete koke ansanm avèk Premye Minis lan, Yo menm menase demisyone, refize bay spektak la gratis a Wo Konsèy de Tranzisyon an, san pouvwa, san adrès, 3 manb Wo Konsèy de Tranzisyon yo, frè e sè byeneme yo, egzije yon pouvwa reyèl pou non yo asosye. Frè e sè byeneme, sa sa vle di? M pral ba w eksplikasyon wi, bagay la konplike nan men Madam Lalim ansanm avèk Doktè Ariel. Dosye baz. 2, 5, 7. Frè e sè byeneme jan sa te anonse nan jou pase yo, lapolis te mete anba kòd divès manb baz gang 2, 5, 7 ki nan Petyonvil nan yon lokalite ki rele Mòn Lazare. Ebyen frè e sè byeneme, manman ti chèf ki se responsab baz la debake devan laprès Lap rele anmweyy pitit li pa gang pitit li pa nan sak pa sa zam la police zam moun ap wè nan menl nan video dezole se fo zam yo ye se dlo lap bat poul fè bè tanpri souple libere pitit li ou pral tande deklarasyon manman an ansanm avèk mèt Caleb Jean Baptiste donk aktyèlman la. Tout mesye dam sa yo lapolis te arete nan Petyonvil, yo twouve yo nan dcpj. Ou pral jwenn detay. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te piti piti fè lonè prezidan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se egwi. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Yon blan k ap niche dèyè yon nwa. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Wi, se zanmi pa w, Fouco, ankò yon lòt fwa ki prezante lakay ou. Frè e sè byeneme, ebyen genyen Komisè Jacques Lafontant ki ekri Direktè Ministè Afè Etranje ak Kil la Mesye Evans soufran, li di l konsa tanpri souple pran tout dispozisyon nesesè pou entèdi Mesye Armel Lafleur egzèse fonksyon pastè l pandan yon tan ministè a va detèmine. Donk frè e sè byeneme, apati de jodi a menm zafè wè Armel k ap pele pelet nan legliz Bagay konsa pap fèt jiska la nouvèl òd. Anpil moun tap mande pou ke yo pran lisans pastè a, ebyen nou kapab wè ki desizyon komisè a pran e Komisè a fè konnen swa vandredi kap vini la ou lendi yo gen pou yo re-envite pastè Amel Lafleur e si tout fwa li boude envitasyon an Ebyen se kòd yo va mete nan kou l trennen l devan lajistis puiske li twouble lapè piblik, misye son san pidè, gade non se tibo, se woule tete, se chero gen bèl bouboun, nou konprann bagay yo. Donk komisè a, frè e sè byeneme, k ap mache ansanm avèk dosye a tanzantan, donk nou espere bon jan desizyon pran e non sèlman sa tou, egzanp trase nan sosyete a. Donk se pa sèlman. sou pastè sila pou yo trase dè egzanp gen pil lòt pastè ankò kap fè dè malvèsasyon andedan peyi a li enpòtan pou ke yo trase egzanp sou yo donk frè se sè byeneme nou konnen nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse gen 3 pastè ki enplike jiska prezan gen youn ki nan prizon ki se pastè Christian Emmanuel Sanon gen pastè Forge ansanm avèk pastè Bataille jiska prezan ki an kaval le dimanche ou wè yo live gade nou yap fè emisyon. Yo ap lapriyè. Donk l ap enpòtan tou pou komisè a mete lapolis dèyè moun sa yo pou arete yo mete on kote puiske nou konnen legliz s on enstitisyon moral nou pa ka kite dèyè enkilte kontinye ap foure bouch si ke ou t anvi lapriyè pou Ayiti kòman w fè al foure bouch ou kòman w fè al patisipe nan touye prezidan fò w vin se lè w fin rann kont a lajistis nan peyi a lè sa a w a retounen al lapriyè pou peyi donk. Frè e sè byeneme, l ap enpòtan moun sa yo ki enplike nan divès krim nou yo site nan divès krim pou ke nou mete yon kote yo al reflechi e pou lòt moun pase moun ki onèt, moun ki kredib, moun ki respekte tèt yo pou yo kontinye ansanm avèk zèv Bondye a. E frè e sè byeneme nou kapab raple nou nan jou pase yo legliz episkopal enplike nan dosye trafik zam. Nou te wè kòman komisè Lafontan te debou devan dosye sa. Epi jounen jodi a, nou wè l frèt sou li. Fò n poze komisè a kesyon pou n di l kòman dosye legliz episkopal la ye. Se vre ke n ap mare pastè k ap twouble lapè piblik, k ap poze dè zaksyon malonèt nan sosyete a. Men jounen jodi a fò ke nou raple nou, n ap fè fas ansanm avèk yon ensekirite san parèy, legliz episkopal ki enplike nan trafik zam, Donk, fòk komisè a ban nou eksplikasyon tou, di nou nan ki nivo dosye a ye. Gon seri de prèt yo te mete avi de rechèch dèyè yo, nan ki nivo yo ye, fò n jwenn eksplikasyon tou. L ap enpòtan pou yo pran sanksyon kont legliz sila tou. Bon, kont responsab legliz la. Pase enstitisyon an pa rezime ansanm avèk yon sèl grenn moun. Moun ki enplike nan zak malonèt la, li enpòtan pou nou mare l mete on kote. Nan peyi Dayiti ou kapab konprann, depi dosye a gen kòb, gon jan ou wè otorite yo mayimoulen kò yo, mayimoulen kò yo, jiskaske yo kase fèy kouvri sa. E nou menm pa bò isit, n ap batay pou ke lajistis la pa chita on bò, pou jistis pa tounen enjistis pou yon lòt. N ap travay pou sa e nou menm, Toutotan nou pa kouche nan sèkèy, n ap kontinye batay pou jistis sosyal, n ap kontinye travay, n ap kontinye pale nan zòrèy yo pase si nou pa pale, se wòch yo ki va pale pou nou. Donk, jounen jodi a, wi, m wè w ap frape san kanpe sou dosye pastè Armel la, men dosye legliz episkopal la l pap mouri. Dosye asasina Jovenel li pap mouri. Dosye asasina Antoinette Duclaire pap mouri. Dosye asasina Maitre. Dorval li pap mouri. Fok tout moun sa yo jwenn jistis pase lè w wè gon krim ki fèt nan yon peyi epi krim nan rete enpini la nati wont de nou. Lè konsa fò nou tout mouri pou sèk vanjans lan kapab fèmen. Ebyen si ke nou pa vle pou nou tout pase pou moun ki fè krim nan peye pou sa l fè. Ebyen fok nou gonfle venn nou pou nou mande jistis pèp ayisyen. Frè e sè byen eme bagay yo ekstrememan konplike nan men Doktè Ariel Henry. Frè e sè ebyen yè sa ki pase PM nan kap pwomene chache 2 ti chanm kay pou l afème pou l lage moun wo konsèy de tranzisyon yo a epan yo ap regle se chita la ponn konsèy e sa yo la pou yo fè. Lap chache 2 ti chanm kay pou l fème lage yo epi lot semèn wa tande. Edikasyon seksyèl gouvènmantal, romans gouvènmantal, ti konpran. Yo ap jwa PM, yo konn PM, yo abitye a PM. Bon, menm jan ti pitit Amel la, e kon sa bagay la ka ye. Ebyen frè se sè, moun yo di men. PM, sak fè nou pa ka enstale nan primati? PM di, ee, retire sa nan tèt nou. Sak fè nou pa ka enstale nan palè? Ee, retire sa nan tèt nou. Men, sou rele moun yo wo konsèy de tranzisyon, yo pa ka anba premye minis la san lè pere, san lè premye minis la yo ta sipoze ye. Se wo konsèy, frèzè sè. Ariel di retire sa nan san nou talè nou vini nou mete m deyò bagay la pa konsa lap chèche 2 ti chanm kay poul loje yo li debake nan otèl kòm ou konnen tout bagay nan peyi dayiti se nan otèl li fèt e sak fè peyi a peyi e sak fè peyi a tounen yon peyi krèy nan men nou son peyi tout moun se bagay yap fè pastè gade nou la jenès pwofesè tout moun nèt pèp ayisyen. Tout moun nèt gade non sektè prive nap fè koze nap fè kray dan le peyi. Ebyen, debake PM debake nan otèl, lap wè kòman l te kapab jwenn 2 ti chanm otèl pou l lage moun yo. Kòman w te ka konprann pou yon Wo Konsèy de Tranzisyon Pèp Ayisyen pral pote dè konsèy ansanm avèk gouvèneman an pou sove le peyi, tu konpran? Epi kounya la, lè Wo Konsèy la chita andedan chanm nan, yo ap reflechi, epi nan tèt yo an tande, Tikrit, tikrit, Ay papi, Ay papi, Aa manmi, li bon wi, Wi, jwa papa, Rema papa, Romans seksyèl, Wi, romans familyal, Aa, Woy, Woy! Frape m la! Vire m la! Manje m la! Wi! Ban mwen l konsa! Li al kons. Hum! Se kwa listwa? Se kwa listwa dan le peyi? Eske w wè de betiz? Kounye a la pandan yo soti deyò, yo pral pran ti van. Yo pral pran ti van pase si anndan twòp pou yo nan chak chanm yo pase se ti krik ti krik frape m la vire m la e sa yo fè nan otèl. Ebyen frèzesè. Lè yo sou lakou a yo di yo ap fon chita pou yo reflechi, se gade yo gade moun k ap mare je lòt, k ap fè lòt ti sipriz, wi, k ap fè ti bo romans sou lakou otèl la. Ki sa yo pral ka reflechi la ke reflechi plumen pèp ayisyen? Ha ha! E lè m di nou konsa, se, se pral edikasyon seksyèl gouvènmantal nou dwe panse se blag. E pa blag non pèp ayisyen. Pase pou ke Ou bay konsèy. Fò nan anviwònman. Fò nan pouvwa. Fò santi pouvwa pou konseye pouvwa. Men, si ke se kote moun ap fè ti kichòy yo ou ye pèp ayisyen, ebyen, ou ap bay de konsèy a pati de sa ki genyen nan anviwònman ou nan. Donk, anviwònman pral fè efè sou ou. Èske ou konprann pèp ayisyen? Ou ka sezi wè, yo di premye minis lan ebyen konsèy nou pou popilasyon kòm nou wè la jenès vini nan otèl la souvan ebyen òganizon ti chanpèt edikasyon seksyèl gouvènmantal PM tout la jenès wap konprann la jenès se sa e konsèy sa yo pral bay sonje m di nou lè nou gon peyi sispann reyini nan otèl. Prefere nou reyini an bon pye bwa, na gade pye bwa koman lap fleri, koman fey yo ap tonbe. Na etidye pye bwa, men lè w kouche nan chanm otèl la gen kabann, gen a goch pèp ayisyen, w anvi fon pase men, w anvi fon pase men. Eske w konprann dosye yo? Eske w konprann sa map di w la pèp ayisyen? Nou pa ka gon peyi tout jounen se nan otèl nap reyini nap pran desizyon. Men, sa vle di menm yon gran sal nou pa genyen. Menm yon bon oditoryòm nou pa genyen. Se nan otèl tout la sent jounen pou nap reyini pran desizyon pou yon peyi. Ki desizyon nou pral ka pran? Desizyon krèy nap pran. Desizyon pap sot la rive la. Bon si moun ki tap pran desizyon an pa gen ban menm bagay la rèd pou nou nèt pèp ayisyen. Sa vle di e bonjou l di epi l lage pye l? Donk de menm gen de desizyon kap pran se desizyon bonjou tèl bagay yo ye plap plap epi fini. Epi ou pa wè okenn rezilta. E konsa bagay la ap fèt nan peyi a. Ebyen frè se sè 3 manb. Wo konsèy tranzisyon an ki pral pete koken ansanm avèk premye minis Ariel Henry, ki pral pete koken ansanm avèk premye minis Ariel Henry, yo menm menase pou yo demisyone, refize bay spektak la gratis a wo konsèy de tranzisyon an, san pouvwa, san adrès, sa vle di yo san pouvwa, yo san adrès, yo nan otèl la wi. Epi lè w rive nan otèl la, Men nou la wi! Epi yon ti kout fil, Monte a goch vin kote nou. San pouvwa san adrès, yo pa ladan. S on pakèt djipopo yo ye, kanpe nan jaden an veye, mete yo kanpe, epi Ariel vini l ap regle tout afè l. Yo san pouvwa, yo san adrès, yo refize sa. Yo egzije yon pouvwa reyèl, yo pa dakò pou w pran yo kòm de popetwèl, yo bezwen yon pouvwa reyèl! pou yo pase dè zòdr pèp ayisyen an, ti konpran, e pou yo asosye non yo. A vle di non sèlman yo bezwen pouvwa reyèl pou non yo kapab asosye. Nou pa ka site non yo platatatatatatata nan la repiblik epi yo pa itil anyen. Men, medam matmwazèl e mesye, nan dosye sa a gon ko, gon bagay pou konprann. Lè w pran madam Maniga Mirlande. Madam Maniga Mirlande se yon dam ki genyen anpil konpetans. Chapo ba. Men, son seri de moun nan la repiblik pèp ayisyen. Lè yo te vèt antan ke pwa nwa, se de mi ti mamit pwa bè yo te mele ansanm avèl pou l te fin kont. Eske lè moun sa yo sèch yo ap fè mamit? Non, yo pa ka fè mamit. Gon lòt aspè pou konprann nan dosye a tou. Si ke moun sa yo te la, yo te toujou nan kriz, yo te toujou nan ensekirite, yo te toujou nan pèsekisyon, yo te toujou ap regle dosye kriz miltidimansyonèl nan peyi a, e jounen jodi a, nan retounen menm kote sa a, pou n al resikle yo mete sou pretèks se yo menm ki pral retire nou nan kriz, sa montre ke 36 an nou pa regle anyen nan peyi a. Sa montre ke nou pa envesti nan moun, nou pa bay moun valè ditou nan peyi a. Paske si nou ka retounen nan Mirlande Maniga pou n al chèche l pou l vin dirije Wo Konsèy de Tranzisyon, Sa montre pèp ayisyen, nou pa soti la rive la. Nou pa fè anyen, nou gaspiye tout tan nou. Pa gen moun ki pou pran la relèv. Nou pa fòme lidè nan peyi a. Nou pa fòme lidè, pase si nou te fòme lidè, nou pa tap tobe nan sa nou ye la. E se pa moun sa yo nou tap chèche pou nou fòme Haut Conseil de Transition. Nou pral di m se paske l gen plis eksperyans men di m nan moman l te la kisa k te fèt? Ki solisyon l te pote nan moman pa l la pase te toujou gen kriz? Ò jounen jodi a bagay la vin pi difisil. Si nan moman jaden an te vèt li pa t ka fè mamit, ò jounen jodi a bagay la vin pi konplike eske l pral fè mamit? Edem konprann pèp ayisyen. Donk, lèm di nou konsa lap enpòtan pou ke nou fè yon lekòl. E lekòl sa a, ki sa nou fè ladan? Nou chèche jèn ki gen kapasite pou nou mete nan lekòl la. Nou envesti nan yo pou n fòme de lidè. Depi yo tou piti. Nan tout lekòl, nan tout peyi sou latè gen lekòl militè. De menm, gen lekòl yo tou di ebyen moun sa yo, se yo menm demen si Dye ve ki pral senatè. Se yo k pral prezidan. Se yo menm ki pral minis. Se yo menm ki pral okipe peyi a. Se yo menm ki pral jere peyi a. Men pa bòrisit, on nèg fè tout vi l ap vòlè. Epi se li nal chwazi pran mete senatè. Nèg la fè tout vil nan gang, se li nal vote mete senatè. Kòman w ta vle pou peyi a pa gangsterize? Kòman w ta vle pou peyi a se pa vòlè sèlman ki gen ladan? Son nèg fè tout la jenès li ap vòlè epi wal pranl wal bal pouvwa kòman w fè pou l pa vin transfòme an dròg dilè ou panse l pral moun chen ki abitye bwè ze lap toujou bwè ze kochon ki abitye raboure labou menm si w mete l nan chanmòt lap desann nan labou a pou l vin raboure bagay la senp. Atò kòman w te ka konprann yon nonm fin vòlè yon machin, li touye mèt machin nan, pandan ke l nan prizon li elu epi n al pran l nan prizon an n al mete l chèf. Kòman w vle pou l pa vòlè pi rèd? Bon kounye a l gen lejitimite. Nou bezwen konstwi yon lekòl, yon lekòl lidè. Nou bezwen dè inivèsite. Inivèsite, lidè, moun ki gen kapasite. Nou bezwen batay pou ke nou gon fòs kolektif anraje nan peyi a. Pase, sitiyasyon an tèlman dejenere pèp ayisyen. Moun yo gen kapasite pou yo pwodui. E se pa bagay konsa konsa non men. Imajine w nan peyi Dayiti. Yon konpayi ta di n ap vini n ap fè moto. Eske y ap jwenn 50 enjenyè? Banm ti limyè. Imajine w yon ekip moun ta desann nan peyi Dayiti. Yo di konsa, ebyen yo ap vin envesti nan imobilye. Konbyen bon enjenyè yo ap jwenn? Konbyen bon bòs mason yo ap jwenn? Jounen jodi a pèp ayisyen, nou bezwen de lekòl nan peyi a. ki pou bay moun sa yo. Lè w gade 10 chinwa ki sou yon chantye, pa gen youn k ap ba w bouden non. Tout bon nan sa yo ap fè a. Pa bò isit bagay la tèlman di nan men nou, depi lekòl nou blofè. Pase w ap wè, Ayisyen plis vle resite an gwoup Ke l resite pou kont li. Pase l deja konnen l pa konn leson an, li ouvè bouch li, l ap bat bouch li epi, sa w tande a, nou pran daso n pase. Moun ki fè tout vi yo ap pran daso, moun sa yo nou bezwen demaske yo. Pou nou demaske yo, fòk ke nou konstwi dè inivèsite, nou konstwi dè lekòl, nou di, ebyen, lekòl sa se lidè l ap prepare pou Ayiti. Pase ke nou konstwi de lekòl nan peyi a kap enstwi de ti ayisyen, men se pa pou Ayiti. Konbyen bon grenn doktè nap gen nan peyi a? Konbyen bon grenn doktè nou gen nan peyi a? Se pa tout la senk jounen ou tande doktè ap bliye zouti anndan moun, yap bliye twal gaz anndan moun. Nan peyi serye ou ka fon aksyon konsa, prizon liye wi. Men se tèlman nou lage nou savann. Moun nan chwazi fè sal vle. Ou al kay doktè sa a, li chwazi kenbe w li fann ou l rache w anba kout kouto, apre sa l di w se pa fòt li. Moun nan kenbe w li dechalbo w ou pat gen pwoblèm la, li ba w yon lòt pwoblèm, epi l di w konsa se pat fòt mwen madanm chache yon lòt doktè. Ala traka pou lavi kayite. Donk si ke nou ka rive nan kafou sa jounen jodi a pèp ayisyen. Se paske nou pa envesti nan moun. Pase moun se pi gwo fòs yon peyi. Moun se premye richès yon peyi. Paske depi ou nan peyi moun yo gen konesans, moun yo renmen peyi yo. M pa kache di ou, ou gen peyi wi. Depi. Premyeman nou envesti nan moun, moun yo vin devlope yon lanmou pou peyi a, yo pa ka pa travay pou peyi a. E tank yo ap travay pou peyi a, yo ap vin konsti, yo ap vin, yo ap vini ansanm avèk de plan pou 50, 60 an. Ou ap tande moun sa yo ki chita k ap di w, ebyen ki sa n ap kite pou pi piti yo, si nou pran sa la n rive la, yo menm yo ap ka pran sa rive la. Èske w janm tande sa nan peyi Dayiti? Men non. Paske nou kontinye ap pran dè desizyon andedan chanm otèl. Depi nou fin dous nou lage ti dlo k tap ban nou pwoblèm nan epi pwoblèm rezolu. Donk pèp ayisyen nou pap bliye. Fòse pran tout moun pran responsabilite yo. Fè petisyon pou yo pran responsabilite yo. Ou vle chèf? Fò gen fanmi w ansanm avè w. Ou vle chèf? Fò n wè sa w fè deja. Ou vle chèf? Fò w ka bay randman. Ou vle chèf? Fò tout lasentjounen w pa gon ekskiz w ap prezante. Ou vle chèf? Si lè w te jèn ou pa t fè mamit, e pa lè w fin vye a ou pral fè mamit. Se depi jounen jodi a pou n prepare pou yo pèp ayisyen. E nou kapab wè, dosye politik nan peyi Dayiti, se tankou yon sentiwon san bouk. K ap vire, ap vire, se menm moun yo, opozisyon jodi, demen pouvwa, pouvwa jodi, opozisyon demen. Sa k te pran pòz fè stipid, m non, m pa nan pouvwa, si mari m pa la, m pa p la tou, epi jounen jodi a, pou w vin fè pati de yon wo konsèy de tranzisyon epi w pa itilan, yo mete w la tankou yon djipòpò. Se kwa listwa? Antouka pèp ayisyen, m espere nou pran konsyans, e non sèlman sa tou, nou trase egzanp sou moun sa yo ki pa sispann fè laviwonndede andedan peyi a. Medam, madmwazèl e mesye, ebyen, ensolit nou pou jounen jodi a, m kwè se koze nan larepiblik. Bon, sa pastè sa ta vi fè la menm? Li menm avèk fidèl la, èske se batèm oubyen? Romans batismal? An nou gad ansanm. An nou gad ansanm, pèp Ayisyen. Wi, batize l! An non di pa di fou san di Sentespri. Amen. Men, wi, leve men w. O non di pa di fou san di Sentespri. Amen. Je te baptise. Plonje l. Eeee! Gad dlo papa, bouch li te tou ouvè. Aa! Humm! Peze l! Peze l! Wi. Kenbe l fè wi. Sa rele romans batismal. Peze woule! Woule pas wi. Ret fè ti loupin, ti laplanch. Ala traka pou lave kay tè nan levanjil. Peze se gad ankò non. Hum. Wi. Hum. Dlo a frèt? O non di pa di fisa di sentespri. Amen wi. Ya tchou. Oo li bon, li bon. L antre nan bouch mwen. Ay! Wi. Peze. Pase pran pastè a fon ti loupin Fon ti loupin Pase men nan koup pas Ou fon ti loupin Ya a rele womans Batismal pèp ayisyen Èske ou konprann bagay yo Bagay yo konplike tout kote Ou tande fèy Medam matmwazèl se mesye jan ke m te anonse ou Ebyen nan jou pase yo Genyen lapolis ki te fè yon gwo kout filè nan petyonvil E arive mete anba kòd divès jenn gason ansanm avèk yon jenn fanm ki fè pati de baz 257 ki nan mòn Laza wi ebyen anpil pale fèt sou dosye sa nan la repiblik anpil moun di demwazèl la pa nan dosye gang e manman pwòch tout moun ap di jèn yo pa nan gang zam ki konn nan men yo a se fo zam etc Men lapolis kenbe yo e enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke yè yo ta debake nan dcpj. Kòm nou konnen dcpj li menm li gen bon jan kapasite pou l jere dosye sa si tout fwa moun yo pa enplike nan dosye louch yo ap libere yo men ann tande deklarasyon manman an ki te kwaze ansanm avèk mèt Caleb Jean Baptiste. 4 an. A no jou l pa jwenn anyen pou l fè nan peyi a. Se mwen kap okipe l. Li gen 2 pitit. Se mwen menm ki fè kou m konnen pou m bay timoun yo bwat le maten pou y al lekòl malgre yo nan men manman yo. Se mwen ki fè kou m konnen lè Alix bezwen mil goud pou l manje se mwen ki ba li l. Lè Alix bezwen yon soup se mwen ki pou leve m maten pou m fè l ba li. M monte machin, m ap fè madan Sara M pèdi 2 pitit, m ret sèl Alix 2012, yon frè m mouri mò sibit 2013, nan menm zòn nan yo rayi m Yo kase ponyèt yon pitit fi m ki gen 31 an Yo petonje l, yo lage l nan rezèvwa anndan lakay mwen E jij de pè Petyonvil ki t al fè konsta a Jounen jodi a. Jounen jodi a, yo kase ponyèt mwen, yon sèl grenn nanm rete. Si m te nan gang, si pitit mwen te nan gang li gen 34 an, li pa t ap anndan lakay mwen. Li t ap gaye nan savann nan. Men jis jounen jodi a, y al fouye lakay mwen yè, yo pa jwenn yon bout manchèt, menm yon bout manchèt touye m pa gen lakay mwen. Ok? Sa vle di, pitit mwen an, Pitit gason m nan ou sèl la m rete nan menm lan. E kisa yo repwoche pitit ou a manman? Yo repwoche l Marvin John Collins lage yon dosye sou do l. Yo di l nan gang. Se peti chèf 257. Peti chèf la se non atis li li ye. Lè l pa jwenn anyen pou l fè. M gen 2 vye kay. M fè apre 12 janvye. Ak ti rezèv ke m te genyen, m fè de vye kay aprè 12 janvye, sa k fè m fè l pou tèt Alix, m pèdi tout pitit mwen, tout gaspiye anba dekonm. Sa m te bezwen fè kay pou fè, men m te di m pa vle kite pitit mwen an nan lari. Lè m, si m mouri, li pa gen papa pou l tonbe nan move zafè. Se sa k fè, m te oblije fon kay Pou m mete l lè m rive nan distans, m ajenou, m pa ka itil li anyen. M oblije, kisa m fè? Mwen mete you kote m dòmi an nan fè m. M met kote m dòmi an nan fè m, mwen lwe l. M ba l lajan an, talè. M ba l lajan an. M di l, men lajan an m lwe, men lajan m lwe kay la, pran l. Men lòt kay la m fè w kado l. Fè w stidyo ladan l. Kòm se mizik ou chwazi, men mwen m pa chwazi pou eta Ayiti. Depi kite w fè konnen ke nan entèvyou w, chak semenn ou gen 300 moun ou bay manje, kote w jwenn akòm sa yo? Monchè, nou bay manje, nou bay manje, nou fè kou nou konnen, nou mande nan zòn nan, nou mande nan zòn nan paske se yon atis li ye, li mande nan zòn nan, li degaje l, gen de lè l voye mande majistra a nan mi l. Li mande nan majistra nan men, majistra nan men konn voye nenpòt ki san sak diri ba li pou l fè moun nan zòn nan kado. Majistra Petyonvil la arete l? Wi. Ki lè y arete pitit ou? Y arete l dimanch premye janvye la a dizè di maten Senpyè. Gang yo gen kagoul! Kot kagoul pitit mwen an? Pitit mwen al jwe sonn fès jis lòt bò sa a. Li gang? Pitit mwen an nèrèt la l ap jwe li gang? Pitit mwen al ranncho l ap jwe li gang? Yo met dosye sou do l. Yo di chak djaz k ap jwe nan Petyonvil, Kot atis yo? Vin di nou èske Alix konn touche nan men nou? Yo di ke tout zam tout zam ki nan men l yo se fo zam yo ye Fo zam yo ye Fo zam yo ye Tout se fo zam. Yo di konsa, chak djaz k ap vin jwe Petyonvil, yo voye 60 mil dola nan 257 san sa djaz yo pa ka jwe. M ta renmen yon atis parèt la pou l di konbyen kòb li konn voye ba 257 nan baz la. M ta renmen yo di l. M ta renmen yo di l. Mesye, gade yon granmoun k ap kriye pou nou vle mwen menm Mèt Caleb Jean Baptiste k ap defann sa k pi pòv yo, pou mwen t endiferan devan lanmò ak trèv granmoun sa k ap kriye pou pitit li. Mezanmi. E, gade, li menm, li menm tou, li gen pitit li. Se pou sa Kanarik te k ap fè m viv wi. Tande, li gen pitit pa l tou yo arete wi. Bon, mwen menm, mwen, mwen se ti gason, gason pa m nan, li gen 24 an, li rele Rome Estery Max Dany. La nan legliz Sen Pyè a sou lakou a, yo vini dimanch li sot lamès dizè, li pral lakay li. Yo mete l kont nèg ki nan gang. Li mande yon ti kòb la lap achte pistach lap griye poul bay moun ti manba ti bokal manba chak 8 jou poul touche men kote nèg sa prale pou yap met dosye gang sou tèt li men mwen m dekonse m depi dimanch nan la m la map mache la map mache la m paka regle anyen menm nan ti biznis mwen m paka ale akoz de li menm. Ok poun fini laprès map di nou nou menm jounalis yo. Tande, paran kiyès li ye? Rezon sa a, jodi a, mwen devan nou la a, se dosye yon matmwazèl ki rele Kimberly Desrosier. Se yon jèn enfliyansèz li ye. Yo arete l, yo met dosye gang sou do l. Mesye! Nou gen pitit fi tou. Nou pa ka fè sa nan peyi a. Kimberly mesye dam. Se yon jenn fi kap pase mizè kap mande moun mesye. 50 dola, 100 dola, 40 dola pou l viv. Men nou konnen medam yo. Fòl gen aparans. Piske li se yon enfliyansez. Li toujou lè lal nan tounaj fè ti fotol byen bèl poul ka gen vyouz poul ka gen ti kòb li tou ebyen pou tèt li te akonpanye de mesye Alexis ok ki se yon moun pal legliz sen pyè paske se le premye yo tal legliz Kisa mesye? Pwiske mesye a ki avèk li a te al legliz lan, yo t al priye, mesye a te jwe, ebyen, gen de mesye ki bat li di, O, Peti Chèf, Peti Chèf, Peti Chèf! Yo vin salye l kòm yon atis. Epi anndan legliz la, lefètke sa, te gen yon ti bri. Epi, sanble yo rele lapolis, lapolis vin arete Mesye a ki yo bay mesye a ki se Estiven Alix gen non atis li Peti Chèf. Puiske madam Kemberly jèn enfliyansez lan ke mwen menm mwen mande map mande liberasyon l san kondisyon san kondisyon jodi a la a li te akonpanye l kòm yon moun li gen relasyon avè l lè m pale de relasyon M ap pale de relasyon amikal, relasyon pwofesyonèl, paske gen dwa gen relasyon pwofesyonèl, yo te legliz ansanm, lè l wè yon pran mesye a yo pase men nan kou l, lè yo sot legliz la, li di men poukisa nou pa ka fè sa, se legliz mwen vini bagay, polis yo bouskile matmwazèl la, yo pa t arete l, poutèt li revandike, li di nou pa ka fè sa, kisa l fè? Ebyen yo arete l tou. Jodi a la, n ap gade jan l ap pase mizè nan komisarya la. Menm manje non l pa ka, l pa jwenn manje pou l manje. Ou konn sa k endinye m non? Se pandan m vin la m vin wè yon moun, menm manje m wè ti dam nan pa jwenn manje pou l manje. M di en en. Sa m wè a, m al ankete tou. Kòman l ap viv? M wè l pa byen. Se abi, se enjistis. ki pa dwe fèt mesye sak fèt la la map mande avèk òganizasyon dwa moun yo prese menm jan blòk avoka fèl prese prese pou nou entèveni pou jèn demwazèl sa le fè kel pa brant li pa akra li pa mez lap chèche lavil kòm jèn fi kòm man li nan mankina Li influenceuse, lap fè ti promotion pou lòt biznis. Nou pa ka sal imaj li. Si n gen bagay politik nap regle pa mete l ladan l. Se poutèt sa aprè jodi a mwen vle di nou. Tout sa nou wè yap di de Kembèl yo se manti. Mwen menm Mèt Caleb Jean Baptiste nou konnen ki toujou ap denonse vagabon nan peyi sa mwen m di manti. Sa nou wè yo di de Kembèl yo se manti pa gen anyen pou yo wè de verite ladan l. E. Nou mande liberasyon l san kondisyon. E ban m ba nou ankò mesye, nan moun nou wè yo prezante la yo, pale fò m pa la tout, pale si m pou m konn dosye a byen, genyen Tilen Emmanuel. Wè nan kisa dosye non yo, ale fè yon dosye m te vini, yon bagay, wè se yon bagay m te vini epi m ap m tou pale a mesye a, mesye yo. Tilen Emmanuel, ou konn sa Tilen Emmanuel ye li menm? Se sekirite legliz la wi. Legliz se pyè wi. An a vle di nèg la te sekirite legliz se pyè yo aretel yo metel nan menm dosye avèk li? Li pa ki rapòl gen avèl? Genyen ankò mesye Roméus, Jerry, Max, Dany, gen Lestin, Wildona, se legliz yo te vin priye yo sot Juvena epi yo mete yo nan menm dosye avèl? Eske nou konprann sekirite legliz la yo arete met nan men dosye avèl? Pandan ke li menm se legliz li vin priye e priye li vin priye. E enjistis la rive twò lwen nan peyi a. Sa k rele prezonpsyon dinosans lan e li pa respekte an Ayiti. Depi yo arete moun, se fè foto, pibliye. Kisa nou fè avèk konstitisyon an? Kisa nou fè avèk konvansyon ke nou siyen yo? Antouka, Frè e sè byen eme, dosye a yon ti jan konplike, e nou espere ke dcpj fè travay li jan sa sipoze fèt. Bay jistis a sa ki merite jistis, e sa ki merite pase yon ti tan nan prizon pou yo reflechi, fè yo pase tan, e sa ki sipoze kondane pou tout rès vi l, li kapab kondane pou tout rès vi l. Ke dosye a kontinye fè chimen l. Frères et sœurs bien aimé bagay yo konplike nan la République wi. Dame sa wap gade la Li gen 3 bèl pitit. Li soti Etazini Li travèse an République Dominicaine Lal refè kò a ou konnen se la grande mode Se la grande mode met bounda met tete koupe vant Malerezman, li pa tounen Ozetazini. Li pa tounen non. Antouka, moun ki pral fè operasyon yo pridan. Ayi mouri nan operasyon, li pa tounen. Twa bèl pitit. Dabitit m konnen se vye recho yo repare. Gade vye recho, vye fè, vye frijidè. Kounye a la, se la grann mòn moun ap repare. Antouka, ann kite sa la. Byenvini nan Ayiti, peyi espesyal. Non, Ayiti a tèlman espesyal, son bagay ekstraòdinè. Frèz e sè, premye maryaj mwen pou lane 2023 a, m pa t menm sou ale nan maryaj lan, pase m te di m e marenn m prale. Tifi a pa vle met bag la non. Tifi a pa vle met bag la nan dwèt li sanba fòse yap foure bag la an gade byen. Oh oh oh oh oh oh oh Oh oh cheri doudou wap marye wi Wap marye toutou wap marye yo te dou pi gwa manje lajan nèg la Ou pa renmen l e men yo achte bag bag la menm twò piti pèp ayisyen pa ka antre nan dwèt nòmal la e nan ti piti a yo lage l gad kanpe fi a se kòmsi m gen enpresyon se yon moun yo kenbe nan lari a epi yo marye l Mwen renmen men bag la non pou fre nan dwèt mesye a pran men manzè. Pran ui enh foure foure foure enh merde sante moun nap sispann manje lajan nèg enh yo te di nou gen pa tout lajan nap ka manje pou nou ale bag pa bon bag pa bon pèp ayisyen ki koze sa letènèl ki koze sa enh ou pap met pou mesye a kot mesye yo gigi lè pa renmen mesye mezanmi piya gen lè ap deplase li pap met pou mesye a Li genlè ap deplase li pap met pou mesye a Non li genlè ap deplase vre li pa met Li deplase li pa met bag la pou mesye a Eeyy gen la traka mesye Non bagay la konplike nan levanjil wi Medam fè respè nou Pa manje lajan nenpòt kòman nap peye chanm nan Humm Antouka, janm toujou renmen di l, Ayiti dictature c'est la belle des Antilles, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete, ki vivra vèva, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, map kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan yon lòt videyo. Au revoir, à la prochaine.